Tankou yè la avan nou te pran espas sa la eske gen avèk sèl Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mèsi anpil pou sipò nou mèsi pou kòmantè nou yo sa fè nou konprann ke ebyen gen yon travay ki preske pozitif travay la poko pozitif paske nap travay de jou an jou pou nou kapab pote yon maksimòm enfòmasyon ba ou e nou konnen deja deviz chèn sila se enfo 24 è sur 24 7 jou sur 7 se parti. Nan sa ki konsène Ti Bwa a Gran Ravin, batay la la toujou. Jounen jodi a la, nou pral wè plizyè aspè nan batay la. Dènye emisyon ke n te fè, nou te chita sou afeblisman Kris la ki li menm nan Ti Bwa. Gen anpil bagay ki lakòz afeblisman sila. Si nou kapab tande deklarasyon oubyen nou kafye deklarasyon ou akizasyon Ti Lapli, Ebyen krisla se kelken ki em anpoche lajan li pou kont li donk li pa vle depanse li pa vle jere solda li yo eske se vre ben sa on se pa men dapre ti anket ke nou mennen ti lapli se ta youn nan moun komsi ki ap byen viv ak solda li yo menm le se pa tout men gen yon bon pati nan neg sa yo le ti lapli gen kob nan poch li li pa vle tande moun di yo grangou. E daprè sa n wè, n ta kapab di, pote boure nèg yo te fè nan plizyè baz yo rekipere nan men Kris la, yo vin dyabolize Kris la. E parapò ak videyo ki vin trè viral sou lè rezo sosyo, kote Izo ap denonse nèg ki gen inifòm lapolis lakay yo, li antre nan klèb Kris la, ebyen la m ta kapab di tout bagay sa yo mete Kris la toutouni. Men nou pap chita sou aspè sa yo, nap chita sou aspè batay la kote ke nèg yo pran yon bon pati nan men Kris la. Si Kris la te yon ti jan afebli nan batay la jounen jodi a la a, ebyen ankèt mwen fè m konprann ke Kris la tout zam Kris la genyen yo, zam sa yo pat nan men l. E li sanble ke genyen yon alye de pwa dan le pase paske lè te konn genyen batay dan le tan, ant mesye sa yo, lè potko gen lapè ant Gran Ravin avèk Ti Bwa, lè potko gen lapè ant Gran Ravin avèk Baz Pilat, ebyen, nou ta kapab di yo te konn batay anpil e lè sa a te genyen yon alye sur ki se Baz Pilat pou nèg Ti Bwa yo. Èske jounen jodi a n ta kapab di Krisla santi ke lèjan ki fon pati de latribi Pilat, ebyen, yo lache l, oubyen genyen sa n ta kapab rele yon sòt dipokrizi, yon sòt de kouba. Brèf, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble ke nèg ti bwa yo kòmanse ap pase anba anba pou al bay anpil motà, sa vle di chofè moto ki konn akonpanye nèg nan baz Pilat, ebyen y ap frape yo fò nan nivo pòtay Leyogàn. Donk, e, m panse ke la, eske nèg yo antre nan yon lojik kou pou kou. Men, sanble gen yon divizyon total ant baz yo, ki te petèt dan le tan, bon zanmi, e fè pati de yon ekip yo federe a travè je nèf, ki vin kounye a fraktire, nou ta kapab di, pa rapò ak batay sa a ki mete je nèf lan toutouni. Gen yon lòt bagay, pa rapò ak avanse. Mesye e gran ravin yo, paske nèg yo pran 1, 2, 3, jiska 4, e yo di nou tou yo pran 23. Bon, kounye a gon bagay pou konprann. Nan 23 a, yo mete yon chèf. Daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans, chèf sa a se Manno ki li menm te nan Vilaj de Dye. Men, parapò ak enfòmasyon ke nou dispoze. Manno pat nan dènye tan sa yo yon moun ki byenvni nan je Izo. Anpil sòlda Manno rete avèk Izo nan Vilaj de Dye. E il sanblere ke pa rapò ak teorèm ki di 2 kòk. Pa chante nan menm bas kou de wa pa renye nan yon sèl twòn, ebyen yo te oblije fè Manno retire kò l nan vilaj de Dye. Mezanmi èske se vre? Atèl pwen te gen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa Gran Ravin te al tante plase Manno nan zòn Savann Pistach la. Men jounen jodi a la a, genyen lòt enfòmasyon ki fè kwè ebyen Manno se. Nan 23 a yo plase l. Eske se yon bon chwa paske lè w pa abitye ak yon zòn, ou vin pran yon zòn nan men yon enmi epi w vin enstale la? Lè enmi an repran plim ni, li kapab vin sakaje w. Ben wi! Se sa k fè w wè anpil fwa nan batay Site Solèy, Gabriyèl konn pran yon seri de zòn, men l pa rete ladan yo paske l konnen depi l rete la, yap vin bal serenad paske l pa abitye ak zòn sa yo gon seri de zòn ki gen yon seri de koridò eske yo konnen koridò sa yo pa kè donk kounya la eske si enstalasyon wi manno nan 23 eske lap gentan fè yon etid sou espas sila si e sèlman si ta kapab genyen yon pote boure a laveni bon. Nou di w tout bagay pa rapò ak kesyon sila men nou p ap bliye aspè kochon k ap manje moun nan paske gen yon seri de zòn lè w pase la ebyen kòmanse gen zo atè a paske kochon yo fin fè sa pou yo fè a epi se zo yo se kakas mò yo ki rete donk de tout manyè e fò leta pran dispozisyon ni pou kapab fè yon netwayaj nan zòn sila oubyen mesye k ap goumen yo pèmèt ke ebyen kapab genyen netwayaj ki fèt nan zòn sila paske kòmanse gen anpil santò nan zòn kote gen mò yo. Nou pral vini ak yon ti kal videyo, yon ti kal videyo lè nèg yo te pran 1, 2, 3 a e menm rive nan 4 la genyen yon bandi ki ap esplike men ki strateji nèg yo fè pandan yo nan kay moun yo yo fè tou Bon, eske kounya la a Krisla pral oblije mande tout nèg li gen zam nan men yo? Paske, daprè enfòmasyon n kapab fè konfyans, Krisla genyen anpil zam li prete nèg. Sitou, les membres du G9, kòm pa egzanp BBC, y a egalman les hommes de Pilate. Donk, pa rapò ak animozite ki genyen pou Kwèlyè la, eske l pral di, a, Pilate, Remèt mwen sa m te prete nou. Eske l pral di BBC bagay la vrèman rèd pou nou la a, ben voye de twa bagay pou mwen? Si BBC voye ale, eske sa pa pral konstitye yon twou vid tou pou BBC? Bon, otan de kestyon ki fo se poze. Antouka, mèsi la fami, se te yon plezi pou n te avèk ou. Nou pral tounen toutalè, men avèk yon deklarasyon ki te fèt sa fè yon mwa edmi de sela. Kote nou pral tounen avèk deklarasyon sa e nou pral montre ou ke E, ebyen moun ki te fè deklarasyon sa l te di ke l ap fè nèg yo batay antre yo pou youn touye lòt. Mèsi la fami, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vous appreciez le travail epi aprè kès kon di? A la pwochèn!